Pandan je kamera ginen an kole sou mwen, kite m di jodi an nou konprann sa k ap fèt la. N ap salye N ap salye tout militan konsekan ki deplase lan kad batay sa a, batay opinyon piblik lan. N ap salye tout militan ki konsyan ke batay la pa kanpe. ki konn batay la fèk kòmanse. Nou konnen nou lan peryòd 50 dola ameriken, 100 dola ameriken ke dyaspora ap voye isi pou peze grangou ak achte jeans oubyen yon sak diri met lakay. Nou konprann nou lan moman swadizan fèt ki se fèt lamizè. fèt grangou, fèt chomaj, fèt ensekirite, fèt koripsyon. Lan yon leta ilegal, tout zam legal! Lan yon leta ilegal, tout zam legal! Yon leta ilegal ki gen Jovenel Moïse, yon leta ilegal ki gen Lapin, Martine Moïse e konsò, jodi a n di tout zam legal! Anbasad amerikèn jodi an genyen 8 prizonye politik. Jodi a nou moutre a klè ke blan ki se chèf polis lan ak Jovenel ki se fatra politik lan met ansanm pou kraze mobilizasyon pèp la. Jodi a ke opozisyon an, blòk opozisyon an avèk avoka yo di nou klè eske batay la gen moun kap goumen pou pouvwa oubyen moun kap goumen pou liberasyon. Ou di w pap pale de Anel paske wap jere pouvwa w devan blan an. Blan ki pa bezwen nou. Blan ki rele nou tou sa n konnen m konnen an. Se sa k fè nou di l di n pran sa n konnen m konnen an. Jodi a n ap di kominote entènasyonal la ak tout Jovenel ke li klè ke se yon arestasyon politik. Non sèlman nou fè yon arestasyon politik, nou fè yon vòlè politik tou. Nou kraze pòt, nou antre. nou pran lajan on sitwayen ki son antreprenè, on sitwayen kap jere byen, ki gen otèl nan men l, ki gen radyo nan men l, n antre n pran lajan l, fò n ta di m poukisa? Jodi an vòl la legalize paske son vòlè kap dirije. Jodi an krim nan legalize paske son kriminèl kap dirije. N arete Anèl men fò m di gen plizyè lòt Anèl deyò. N arete Kilik gen plizyè lòt Kilik deyò. N arete Jòb gen plizyè lòt Jòb deyò. Naïte Babas et consorts gen plizyè deyò toujou. Jovenel Moïse menm kont a fè senkan, senkan pa senkantan. Menm kont a fè de semèn, de semèn pa dezan. Menm kont a fè de jou. Nasyon an ap jije w pou krim ke w fè e krim w ap kontinye fè. Lajistis kite m di w, nou pran Anèl nou pase l nan televizyon, ansyen depite, yon militan konsekan, konsyan de reyalite ke nap viv, ki di lap goumen. Depi wap goumen kont leta isi yo met zam nan machin ou jan yo vle, yo met dwòg lan machin ou jan ou vle. Mwen mwen te ba nou nimewo telefòn mwen, vin pranm mwen gon zam ilegal. E chak militan la gon zam ilegal. Paske nap viv lon peyi legal, tout zam legal. Nou dil deja. Liberasyon san kondisyon. E nou chantel nou di.